Ok mwen salye la près pale, ekri, televize tou sa e objektif konferans lan se pou oryante pèp la vè le byen e sa ki fè sa paske eleksyon gen pou l rive malgre n ap fin pase nan yon tranzisyon pou pe fache fòk li fèt pou eleksyon ka fèt men gen yon enèji feminin ki genyen ki pou la pou sove Ayiti si pèp la pran enèji feminin sa y al pote l ba yon maskilen nou mele pi rèd. Menm lè w wè pwoblèm sa yo fini la an 2022-2023, n ap tounen nan gang pi rèd, n ap tounen nan katastwòf, n ap tounen nan pwoblèm pi rèd. Men si n pran enèji feminen sa, n pote l ale ban yon feminen, Ayiti ap sòti nan sa l ye an nèt pou lavni jiska 2034 pou l pran gwo evolisyon l gen pou l fèt la. Mèt, gen yon lòt bagay m te vle pataje ansanm avèk nou tou. Disi mwad me, septanm, desanm, gen yon seri de gwo evènman k ka fèt. Men nou pa konnen ki sa l ye. Nou pa konn ki sa l ye. L ap ka vini sou tout fòm. Men, disi, n ap pale pou Gran Ravin, Vilaj, Tibwa, ap gon dènye gwo gè k ap fèt. Ebyen ap gen anpil moun mouri ladann paske se yon ane ap gen anpil moun mouri depi 1 janvye plis pase 20 moun gentan mouri depi premye semèn janvye a sak fè sa nou nan ane 20 22 sa se 20 sa se 22 lemond fonksyone sou taw sa se jijman ou wè yo son moun kap jije yap jije anpil nanm la sa se nanm ou nanm ou ki andan kòw lan li mov menm jan wè sak sou mwen an lèw mouri di kòm nou menm pap ka konnen koulè nanm ou vyolèt. Li vle di, gen anpil moun, menm lè w ap mache la w ap jije, gen anpil moun k ap mouri pou ane sa, anpil moun ap fou tou, k ap leve pran maladi raj tou sa, k ap pran maladi raj, ap gen moun mouri e de moun k ap pèdi tèt yo. Sou yon moun ap fè yon dezòd, li gen yon foli, whatever sa l ye, tit li ye a, se pwoblèm sa ki vin rive. E byento Kamala Harris gen pou pran tèt Etazini, men ap gen plis pase 20. Genyen gran elektè k pap dakò, men Etazini tou ap gen yon gwo dezòd li gen pou fè ladan l, ka gen yon gè sivil Etazini tou, riske gen sa vi vaksen an, e jan nou ap di tout moun, gen yon mega tsunami tout gen pou pase disi avan 2050, men pa gen dat li ka fèt ane sa, li ka fèt 2023, 2024, 2025, men jan lemond, sitou pou Ayisyen, paske Ayiti ap tann yon pwofetès. Yon pwofèt ou yon tawològ, yon pastè, yon ougan vin di yo ke Ayiti pral gen anpil manje pita, Ayiti pral gen anpil rad, lajan, bagay pou nou viv. Se sa nou bezwen. Men nou pa konnen ke de lan 1 jiska 2022, n ap antre nan fen. Paske disi, depi 21, depi. E 2000 2000 konbyen ankò 2014 mè wi depi 2014 m kwè m kwè se 2014 wi swa 2004 ou 2014 le mond rive nan fen l se pa mond nan non se sistèm nan rive nan fen l sistèm le mond sistèm ayiti jan ke pral gen anpil moun ki an naj k ap mouri ou konprann moun nan 86 zan moun konprann 56 zan tou sa 70 zan. ki pral ale pase fòk yo ale anpil moun men pi fò sa se dirijan yap ye men yap a travè le mond ayiti tout lòt peyi tout lòt kote men e jan map di nou an objektif e konfyans de près lan se pou peyim plis fè li pèp la oryante enèji feminen sa pou ki ap vin sove ayiti ba yon feminen men depi nale potel ba yon maskilen. E jan nap di lan Iman Kazimi te gen potko fini Nègès da te vin fè 8 an pou l te fin fini li Men son pwogram men lemond dèzimen moun ap joure mand anraje yo vle tiye fi a yo vle mennen l al men son konplo legliz se yon mesye k fèk rantre e nan gwoup e toya a la ki fèk rantre son gason l ye m espere ke dam nan mennen ankèt li chèche konprann li li fèk rantre nan gwoup an E tou e Mètrès Da pran pwazon e mistikman. Men, se yon pwogram li ye, se konsa pou l te ale, moun yo pa konprann anyen sou latè. Se konsa pou l te ale, se te misyon l, se yon pwogram, men fòk se yon moun pou ki fè l ale. Fòk se yon bagay ki rive l. Ou konprann mwen se yon pwogram li ye men li pase pa enèji an pase pa yon mesye men legliz ladann pou jiskounya la yap bay bon manman toyi a lajan poul rele fi a lajistis mistik pa gen bagay sa lajistis pa konn bay prèv mistik men mwen kanpe dèyè ARL mwen kanpe dèyè dam nan m pa konn si se toyi a l rele paske m pa tèlman konn non l e mwen kanpe avèl gen anpil moun ki kanpe avèl pa gen anyen k pa rive l E ti dat ti fi an tou da ap goumen tou dan lotre mond pou sekirite e toya. Men mesye sa li menm kijan l fè antre nan gwoup toya a. Bon m sot m sot viv menm bagay avèk toya chans pou mwen men m pa gentan mouri fèm la m sot viv menm bagay toya pran de moun foure nan senl epi yo manke tiye m fè konplo avèk de lòt moun men chans Gran Kreyatè a la, ki fè sa pa rive, men Toya a pran non pyèj, li pran non pyèj, pase ke e mesye sa, l ap konnen, depi m di li, li rive nan zòrèy l ap konnen, yon mesye k fèk rantre nan gwoup la. Ou konprann mwen, w ap pran sa atravè l Tao, nou fè sa, men gen anpil lòt tou, konfrè tou, ki konnen sa m ap di an, se verite, men e Manbo Similòm pèdi! Ou pa sipoze ap pran kob pou wap fè yo kondane yon moun mal. Manbo si Milòm voye mesaj la pou ou fè dezòd, bon m espere ke m pa kwè gen moun ki pral tande w ankò ou pa ka ap fè dezòd sa. Ou pale de pwazon mistik. De pwazon mistik la. Nan ki kan li pran l? Nan kan Toya? Wi anndan gwoupman an men m di w son mesye k fèk rantre. Se anndan gwoupman an menm son pwazon. Sa vle di se ta mesye sa a ki pwazone? M wè ki pwazone tou ya. Men si yo te pran l, yo te mennen l tounen bay manman spirityèl li, li te ka gen plis tan pou yo gentan fè yon seri de bagay. Pase li ba yo mesaj la di mennen l bay manman l, e pa manman e biyoloji non, manman spirityèl. Si yo te mennen l ba li, lè fini tou, tou ya timoun antre nan gad, yo pa ka ap fè dezòd sa. Men li, men sa lemond pa vle. Bon m di nou anvan nou ale e zafè w fè Michael Jackson sa. Depi w ap jere timoun 6 ans, 7 ans, w ap chanje may yo, yo p ap jwe avè w. Pa gen pwoblèm pou gen de moun 24 ans, 15 ans, moun sa yo gentan kwit deja, yo pèdi. Men depi w ap jere timoun 5, 6 ans, 8 ans pou vin fè yon lòt mond, y ap kraze w plat. Legliz ladan l. Legliz bay mesye sa kòb, menm manbo similòm, menm manman an tou, si n mennen ankèt manman tou e ap envesti l. E manman Da yap envesti nan li pou yo rele fi a la jistis. Kisa manbo similom fè menm manbo similom kisa li fè menm. Li di se dam nan ki tiye ki vann li pou l ka gen kòb. Ok tablo eske pwazon misik ou pale eske a travè yon aliman yo ba Da. Wè wè pwazon misik lan sòti nan manje e tou sa wi son pwazon mistik Ou konn ki sòti nan manje. Men toyad se se se fyèl ki touye l. Yes. Toyad se fyèl ki touye nègès la. Bon yo pa menm li menm li pat konn sal te gen menm li menm li wè te mande nan kò menm li menm li pat konn sal te gen li nan mistik yap kouri avèl toupatou yo dil gon fyèv men se konsa poul vini. Men sèk sèk ki ye toyad ya poukisa pat ka kouri pita. Bon m pa konn si sèk toya ya granmoun men yo gen dwa tap fon bagay natirèl pou peyi yo. Ou konprann sou bagay natirèl pat gen anyen mistik anndan baz toya ARL. Kòman ou konprann de chante nèg SDA chante avan l mouri yo li kote l di bawon ap tann li li pral rankontre ak bawon chante de sijè a. Enben se mèt SDA son pwofetès li ye tou wi mèt SDA son pwofetès tande sa m di w se li Mann Kazimi k vin fè yon rès misyon ou wè fò li vini tou granmoun tou dogwe son timoun ki vin tou dogwe tou granmoun li konn sa l ap di yo li gentan chante yo anvan l ale. Ou konprann men tout moun ka ale a jwenn bawon. Poukisa se nègès da misye ou di a chwazi bay pwazon pou moun touye a? Bon, ok, la nou pral desann dan le mond dè zimen. Dan le mond dè zimen gen jalouzi pou monte ou, gen jalouzi pou pwogrè, gen jalouzi. Men enèji an pase pa jalouzi pou l te ale konsa. Se konsa l ye. Men dan le mond dè zimen a zye sa n ap gade a, nou di tout bagay men nou pa gade a zye espirityèl. Men s on pwogram li te ye, se konsa Bouda te ale. Men manbo similom m tet chaje. Ou bay pwablem. Carologue talè ou tap pale de espri feminine ki sou peyi a e anplis gen anpil gè ki pral genyen nan geto yo eske son pwofesi oubyen son mesaj direkteman yo baw bay peyi dayiti oubyen ok e dènye gè kap genyen pou geto an se yon espri ke m te rele e sou kon yon moun ke ki tou dim bay mesaj sa e anwo matisan bon dènye lòbèy kap fèt. Ye lòbèy. Nan m di ok, m ap goumen pou m pa bliye, li di m bay sa pou li. Men se li k di m bay sa pou li, espri sa rele bridsoukou. Menm jan m di moun, e nou sèvi bon, nou sèvi move, espri sa se yon dyab li ye. Epi tou, e pou enèji feminin nan, m te fè rèv lan, m reve e yon dam ki gen yon wonn ki pen yon chou ki gen yon wonn dèyè tèt li, m te di nou sa, l ap gade anfas palè a, men se dèyè do seminè m te wè l kanpe. Paske m te wè dam sa penyen chou m poko wè tèt sè Laura men m wè Martine koupe cheve l men lòt dam nan tou m konnen l gen cheve men dam mwen te wè kap gad palè a dèyè do seminè la li penyen chou l gon gwo wonn dèyè tèt li l fon chiyon. Elizabeth ap bay anpil pwofesi la, ou sa w konprann de pwofetès sa? Elizabeth e Petro. Bon ou kwè m tèlman tande Elizabeth. Tande, e jan n ap di sa, bon m di sa pou tout pèp ayisyen. Nou di, se pa de pwofetè, se pa de sesi, se pa de moun k ap bay lòd. Ok, se yon pyèj li ye. Ayisyen pa janm, lemond menm poko janm konprann Dye. Ou konn depi w konprann Dye, monchè, Dye dwòl. E mesaj Dye yo toujou dwòl. Li voye de moun, se menm jan n ap pran egzanp Laza e lòm rich, lè lòm rich lan rive, li di, Voye al di frè l yo men kijan pou yo viv pou pa vin kote li a di nan, yo te voye kont moun deja pou yo tande. Se menm jan nou menm, depi moun pa vin pale n diri, pwa, mayi, lajan, sèks, lòbèy, moun sa pa bon pou nou. Afèk gade men n pral wè anvan ane a fini la, n ap pe bouch nou. Avan, avan nou fini. Nan emisyon n ap patisipe ou te di si yon politisyen gen yon sòm lajan, nou pa vle di sòm nan non, men yon jou w ka fè l prezidan. Ok. Men e, ok map pote yon koreksyon a sa, m pap ka kanpe anfas Dye ni anfas Dye lamè pou dosye prezidan men afè min e kòmsi senatè, depite, majistra ok men pou afè prezidan m pap kanpe anfas li. Non m pap ka fè, m pap ka antre nan lojik sa, m pap kanpe anfas ni pè ni lamè pou dosye sa paske gon pwogram menm pou Ayiti. M pap vin pou pwogram sa pou lajan. E lajan pa ka fèm mache. Menm pou depite. Non depite pa yon pwoblèm men dosye prezidan se Dieu le père responsab sa menm map pran pa yon pwoblèm. Kote moun ba ou la boule poul depite. Non depite yo desann a 2 milyon. 2 milyon dola. Wè 2 milyon dola ameriken se pa mwen se bay yo pral bay li se kòmsi yap achte l ou konprann mwen. Tande men kijan li lè w achte yon bagay nan mo espri espri a degaje pou l fè travay li pou ou. Carlo. Esa asirans sa m do ou bay wi. Map ret lakay wap banm yon kote m ret lakay w jiska se tout bagay fini. Na apresa sou pa bay wa fè sa w vle avè m. Se sa m bay kòm asirans. Nan pa gen disparèt moro gen pwen sa m ta renmen genyen frè m. Espri yo se pa espri de malè yo ye? Si w gen tout e revelasyon sa yo espri sa yo revele w, èske pa ka gen yon gras pou peyi a? Wi gras men kijan l ye? Se nou tout pou ki ta met tèt ansanm sèlman pou ta gen yon gras. Menm lè w pote se yon mason, yon vodouyizan tout moun avèk tout moun ou wè ke. Lè yo mande m si l ap prezè, m di bwè lanbè gon prezidan nan men l ap 75 pousan l rete yon travay 25 pousan si l pa fè l dezole.